Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon kriz gaz nan peyi dayiti ebyen eh problèm sa a sanble pral jwenn yon solisyon men solisyon an se pa m ta kapab di otorite ayisyèn yo. Solisyon an se pa lapolis, men se otorite amerikèn. Nan moman n ap pale avèk ou la a, ebyen gen yon nouvèl ki fèk tonbe kote ke ebyen genyen sòlda ameriken ki yo menm ap antre sou sòl la la pou kapab sekirize distribisyon pwodui petwolye nan peyi Dayiti. Jen Psaki ki li menm fè deklarasyon sila a. Swive. Pòtpawòl Lamezon Blanch lan, Jen Psaki, di jounalis yo jodi a Etazini ap ede Ayiti jere livrezon petwòl la. Li di sou kesyon rate gaz la, n ap travay sou sa e nou konsantre sou fason ke nou kapab apiye Polis Nasyonal Ayisyèn nan nan jefò ke l ap fè pou li sekirize yon pasaj pou pèmèt livrezon petwòl la fèt. Se yon defi, paske byen antandu ou konnen genyen kèk zòn nan peyi Dayiti kote li pa fasil pou rive e lè ou ajoute menas ensekirite a, se yon tèt chaje. Men wout transpò sa yo ke n ap sekirize gen kòm objektif pou pèmèt petwòl rive nan kominote ki bezwen l. Manan Saki pale tou de sitiyasyon misyonè ameriken gang kenbe epi migran Etazini kontinye depòte. Li di li enpòtan pou moun sonje ke n ap fè tout sa ke nou kapab pou sove misyonè sa yo ki se sitwayen ameriken. FBI nan peyi a, nou gen lòt responsab ki nan peyi a pou ede nou, Anbasad Etazini nan Pòtoprens ap jere efò sa a. Yo se sitwayen ameriken. Nou te lanse apèl bay ameriken pou yo pa vwayaje ann Ayiti depi mwa dout la. Nou fè sa plizyè fwa. Yon lòt kote gen plizyè defi ki poze pou ayisyen k ap tounen Ayiti, moun nou depòte yo. Se Depatman Deta ki pran desizyon sa yo an kolaborasyon avèk Depatman Sekirite Nasyonal. Se yo menm ki detèmine ke kondisyon an ann Ayiti pwopis pou migran yo tounen nan peyi yo. Yo kontinye fè evalyasyon tout tan, donk fòk moun konprann ke sitiyasyon sitwayen ameriken. Mezanmi gen de ponp ki gen gaz wi. Si laprès te, bon se pa pwoblèm ensekirite, laprès te kapab mete de jounalis ou byen chèche de moun ki kapab ede yo avèk avèk telefòn entèlijan yo ta prè genyen yon seri de ponp gazolin le swa byen ta ozanviwon de inè dezè e byen ki louvri ponp yo e kap chaje yon seri de kamyon yon seri de gwo doum yon seri de ti machin piti. k ap vin pran gaz la e pou y al vann li nan mache nwa. Jounen jodi a, ou bezwen jiska 3 mil goud, sa depan de zòn kote w ye a, avèk anpil difikilte pou w rive jwenn yon galon gazolin. Gouvènman an ap ba n manti, l ap bay pèp la manti maten, midi, swa. Y ap di se yon kesyon de ensekirite. Nou menm nou di se pa vre, se fo. Lepoukwa? Sèke lè bato a vini, premye kote l ale se Tò. Tò twouve l nan zòn Bizonton. komin Kafou, li devèse yon kantite gaz. Bato a moute lè l rive Matisan, li devèse yon kantite. Li kontinye moute lè l rive Vare, li devèse rès la, epi apre bato a fè wout li. Bon mezanmi, si nou di Matisan gen pwoblèm, Vare gen pwoblèm, Men to pa gen pwoblèm. Poukisa komin kafou kote to kote kote tèminal sa ye a pa gen wout gaz? Non men pa gen pwoblèm kafou. Pa gen pwoblèm pou yo pran gaz ki nan to a pou yo ba li nan kafou. Kafou pa gen moun k ap anpeche kamyon pase. Pa gen pwoblèm ensekirite jeneralize tankou l ye matisan tankou l ye vare. Pa gen. Sa vle di gran sid lan te kapab alimante. Zòn gran sid lan te kapab alimante. Sa vle di gran sid la te kapab alimante kòrèkteman. M ka konprann. Si tèminal pò a pa genyen menm kapasite avèk tèminal Matisan e tèminal Vare, m kwè ke ki nan prè de 70 pousan de kapasite lè gaz la antre, men 20 a 25 pousan ki nan tò a, omwen popilasyon Gran Sid la ki gen 4 depatman edmi ladan l, mwen di 4 depatman edmi, paske gen le Sidès, li gen le Nip, li gen le Sid, Lagrandans. e yon bon pati di depatman de Lwès ki twouve dan le Sid, de Kankou jiska Pitigwav. Poukisa moun sa yo pa kab jwenn yon bouchon kou lagaz? Sa vle di tou manti pa fon, se pa yon pwoblèm de lensekirite, se yon gang ki moute byen òganize pou fè lajan, pou dekapitalize tout yon pèp, pou yo rann peyi a, rann popilasyon an, franchman mete l nan yon sitiyasyon de envivab total kapital. epi pou yo lou kontinye louvri vant peyi a bay miltinasyonal yo kap voye yon bann zagribay la a ba nou. Ou sot tande la a, Jen Psaki, li menm ki pale, ki fè kwè ebyen sòlda yo pral vini ede distribisyon pwodui petwolye yo. Ou konn sa m ta renmen? Mesye G9 yo, mwen menm m ap gade pou m wè Se la pou nou fè revolisyon an kòmanse. Tout kote ki bloke yo, ebyen kanpe dan. Donk, Merinsyo ap vini, n ap pote boure, n ap batay. Se kòmsi m ta kapab di w se lapolis nasyonal ki anfas nou. Donk, Merinsyo ap vini pou kapab sekirize konvwa gaz k ap soti nan Vare pou ale tout yon seri de kote. Paske nou konnen Vare a se yon pwen esansyèl li ye. Depi l bloke, Se preske tout peyi a k bloke. Donk mwen m swete ke genyen yon rezistans pa bò kote mesye je nèf yo si sòlda ameriken yo antre sou sòl la pou kapab al pèmèt ke aktivite gaz la li reprann nan peyi Dayiti. Si nou pa fè sa, sa vle di ke, bon, m pa konnen, èske se revolisyon n ap fè? Paske si lapolis nasyonal vini, nou tire avè l, alevwa pou etranje a fò n ka pete bal a etranje an tou. pou n moutre kisa nou bezwen paske nou menm nou di fòk Ariel Henry ale se pa vre bon brèf antouka genyen lòt anons ki fèt pa rapò ak kesyon sila konsènan lè 17 misyonè men ekoute mwen menm mwen gen yon emisyon spesyal yon emisyon spesyal ke mwen prepare sou dosye sila e difikilte ki kapab genyen pou misyonè sa yo nan kad operasyon sa ki pral fèt o nivo de baz 400 mawozo. Mwen menm m panse ke se ta liberasyon moun yo dabò epi yon entèvansyon aprè. Men si se yon entèvansyon pou kapab libere otaj yo, èske la pa pral gen difikilte? Se yon ansanb de kesyon ke mwen ap poze. Tande byen wi, m ap poze yon seri de kesyon. Men tande byen, genyen anpil presyon tou ki ap fèt pa bò kote misyonè yo. Misyonè yo gentan pale avèk fanmi yo. Yo voye nouvèl bay administrasyon amerikèn pou di tanpri pa vini paske si yo vini ebyen bandi yo ap touye pi fò nan yo. Donk nap debat sou kesyon sa demen ansanm avèk ou nan pwochen emisyon ke nou genyen. Men nou pap kenbe w twòp nan kad emisyon sila, nap sèlman ba w yon ti detay. sou plan sportif. Le FC Barcelone, finalman, ebyen, eh desite de limoje son antreneur Ronald Coman. Ronald Koeman n'est plus entraîneur du FC Barcelone après une nouvelle défaite concédée en Liga sur la pelouse du Rayo Vallecano mercredi soir 1-0 le FC Barcelone a limogé son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a annoncé le club catalan dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi après la défaite 1-0 chez le Rayo Vallecano en Liga. Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première, a annoncé le club catalan précisant que le président Joan Laporta avait déjà communiqué cette décision à l'entraîneur. Bon m te gon ti pwoblèm avèk Ronald Koeman nan wi paske lap pèdi lap ri lap genyen lap ri se kòmsi se kelken ki na pa de karaktè se kelken ki tatòn donk il tante un kout chans ojodwi sa na pa mache il va tante un otre kout chans demen sa na pa ankò mache pa de karaktè men finalman men fò n di tou Barcelone nan yon gwo kriz e bagay la vrèman difisil pou Barcelone. Antouka, sa ki kapab konstitye yon gwo enkyetid pou anpil fanatik Barcelone, yo pè pou ke ekip sa li menm, li pa desann an dezyèm divizyon, osinon pa menm gen chans al jwe lòt ane Europa League. Antouka, mèsi la fanmi, donk se te yon plezi pou n te avèk ou sou chanèl la, men se te evidan egalman pou te kapab kominike w ti enfòmasyon spòtiv sila, paske ebyen eh le fet ke Barcelone ap sombre de jou anjou dan le KO, ebyen, eh parce que ça fait mal à Campil, fanatique.